Bonswa, bonswa, bonswa, kòman nou ye? Bonswa, kòman w ye? Mwen byen gras a Dye, e ou? Mwen anfòm wi. Ok. Mwen wè w fè bèl bagay la wi. Mèsi. Mwen renmen sa wi. Ou konnen. Ok, men. Ou konnen. Ki kote w ap viv la? Mwen menm? Hein? Mwen Florida. Oh, ki, ki kote nan Florida? Flo- Florida, Miami, Florida. Yeah, men, oui, Miami, Florida, so... Bon, nan zòn nou ya, men gon zòn kanmen, men pa tout Ayiti. E, e Miami an, chak bon, ok, so chak gon zòn, non, non, kote. Yeah. Dieu Florida. Mm. Koman ou ye menm? Fanmi ou? Nou anfòm, nou anfòm. Ok, ok, ok. M kontan wè la ou la, la nan pati. Mwen te live sou, sou lòt, sou lòt kont mwen an, because sa m, sa m, m te gen li, but m tap bay ti problem, but m pa wè moun yo sou sa, yo pa telman konnen. E vre. Yeah. E toujou menm non an, but nou diferan. Nou plis konsa. E toujou menm non an mete sou li tou wi. Yeah. Ok. Yes Kate. Bon bagay net wi. Yeah. Mèsi. Bon ou va ban m adrès la kòman m ap fè si ou m ta renmen al legliz ansanm avè ou kòman m fè konnen. Depi ou prale mwen menm m ap vin pou. E ou ka ban m adrès lakay ou a. Mwen men pran nimewo pa m lan. Ekri m an prive, lè m lè live lan fini, si m pa twò okipe tou m pa konnen but m pral legliz m pa vrèman rete la. Ok. An prive ou ka ekri? An ok, pa gen pwoblèm. Se te yon plezi, m kontan wè w. Mwen menm tou anpil. Oh why kokot. Bon cheri bon si m pa fè w m pa konn jan m ekri an prive pa fra. Ou pa konn ki jan w ekri an prive? Al abòne avèk al abòne avèm sou Facebook epi lap ba ou tout rès bagay yo. Ti moun pataje live la ok. Koman nou ye map peye sousi a sousi a te fèt deja wi li poko menm ya vandredi a nan yè fèl 8 jou wè gwosè li gentan vin ye ti moun Pataje live la timoun. Mwen te live sou lòt paj la mwen wè nou pa tèlman rete sou li. Bon e sa fèm te vin live sou sa. Banm add moun sa. Lèm add nou m espere ke nou nou asepte paske ka gen yon lòt gen yon pakèt ki add mwen. Ki ta renmen pou m add yo back tou. Bonswa, bonjou. Koman w ye? Alo. Alo. Bonswa. Koman w ye madam m pa konnen si se yon fi si se yon gason ou byen yon mesye kare mari cheri a manke m pa gen klas koman w ye madam mwen trè byen wi gras a Dye e ou menm. Mba wè, mba wè kas mwen yo. E si pi te gen pou ap tande m? Alo? De pou tande m sèlman. Alo? Wi, alo, alo? Wi, bonswa madam, kòman w ye? Mwen trè byen, wi, e ou menm? Anfòm, m pa konn si se emisyon nan, m pa konn si se emisyon, m pa konn sa l ye. Sòf ke m wè w rele m, m pran apèl la. Bon depi ou moute epi m panse ke se ou ki te voye mesaj la epi mwen li di m pou m se sa fè ke mwen ale pi anba li live la. Ah ok. Yeah. Ok, apre sa w anfòm? Yeah, gras a Dye mwen anfòm wi. E bò kote pa ou? Dakò, mwen sou se a gwo. Yè samdi an fè 8 jou mwen te al fon ti netwaye li gentan moute ankò. M pa retire sou Waw. pye a. M pa renmen lè l fen fen fen. Jis klin ti anba a epi ti anlè a tou piti. Bòt l ap moute. Ou konnen. Ok, Yeah. ok. Wè l poko menm gen menm 15 jou, wè l gentan moute. Non, m- Se sam wè wi. Ya samedi an fè 8 jou. Byen ta on komanse fè li ou wèl. M fin lave chevem poum te penyen braid la epi dam yo dim tou fè li m pa bezwen tounen ankò pase m gendwa ap regle yon lòt bagay nan tay epi wè. Ok. Mwen kouche m kouche m. Tout moun anfòm gras a Dye. la mezanmi. Si moun nan ap rele m pandan mwen bay live la, si yon lòt ta renmen pou m ad li, ki jan m pral fè ad li? Bak. Bay pwoblèm wi la. Mwen pap ka rele w back Paul. Ok mwen pap ka rele w Paul. Si w ta renmen pale avè mwen m ap add ou epi pou sa w di m sa w ap di m nan mèt di gen anba live la ok. Piga nou rele m na fè live la kole epi si yon lòt moun ta renmen pale. Alo. Kòman. Dètib? Wap met pa fèm. Men baga ale nan pito soti fò avèk devan moun yo non. M ka ale tou soti fò baz. M dakò, m dakò. Mèsi bokou. Ooh, bagay sa yo m kòmanse. E chita m te fon ti chita m tap bay visaj mwen. Moun okay ou ye? Kijan w fè konnen yo moun okay? Paran m se moun okay. M wè w sanble a moun okay, ou gen tèt moun okay. Pa fè bri tande. Makel ou si ou pat fon ti tan kafou menm? Non mpa wi yo se moun nou ka menm poko janm janm ale. Non kafou kafou. Pò ou prens kafou. Non non mpa ka bò mpa ka bò kote yo vwa se mpoko janm janm janm janm ale. Ah dakò. Bertin. Ou sèlman rete wout frè sèlman ou pa bouje menm. Wi mal e pa sèlman wout frè m konn ale e zòn taba yo m konn al anba lavil konnen gen anpil moun lè yo bezwen fè chipil bay chòpin achte rad se kote sa yo konn ale Petyonvil zòn Dèlma 95 yo 75 anba kèk kote. Tekyèt, mwen menm mwen pa moun ki pral kòmsi gade erè moun. Gade m son lòt Ayisyen. M pa kyè tou. Wadèvè moun nan jije, si jije m fè erè, m pa kyè. Okontrè, kritik la pral vin fè m fè plis efò. Ban m di w, m pa Ayisyen. Mwen pa, menm ke w wè m pale kreyòl konsa, m pa Ayisyen. Alèz mwen alèz ak kreyòl. Yeah, paran nou montre nou pale kreyòl. Gen anpil timoun ki pa. Yo jis tande epi yo pa ka pale li, men y ap reponn ou an anglè. M pa ayisyen, paran m pa ayisyen. Ayisyen twò pa bon, m pa ayisyen. Ou ka fè yon gwo gwo jefò wi. Wè, m konn pale kreyòl. M te veki, m te fè yon bokou tan Ayiti, m konn pale kreyòl. Menm ba ayisyen. Ayisyen tro pa bon. Mwen pa ka di sa paske em yon sèl la nou ye menm si se vre. Menm nou menm nan ankò ki ap kraze peyi a ou konprann. Wè man. Men m fyè paske m ayisyen menm si m konnen nou nou fè pou moun nan ta kouri al chanje batistè tankou jan yo konn di. Menm si je je pa di tan wap toujou ayisyen paske ou fèt nan tè a. Bonm di w, ou konnen m pa renmen fè sa non, men m fè sa, kilè sa map pale avèk yon demwazèl nou rankontre epi nap pale donk mwen mande l dorijin li, li di li se ayisyèn, li di be mwen menm mwen di mwen se kamewounè. Epi li kenbe l pou mwen. Li kenbe l pou mwen. Li pale, li pale. Epi yon lòt fwa ankò li di, ou di ou kamewounè men, se pa mwen wè ou vreman gen aksan, aksan ayisyen. Banm di yon bagay, se dekouvri pa ou. Defwa moun nan, Moun nan ka jis chwazi kenbe sa w di a, li pa oblije knsa al jije w mal, ou sa se ou menm avèk lespri ki pral konnen si w bay moun nan manti because se manti an se li ki pral kale w an retou. Wèè wala. Bagay sa e prefere konsyans ou di, gad menn, m byen renmen fanm nan menn, poukisa m ta bay fanm nan manti sa menn, m se ayisyen vre, fòk m di pou moun nan m se ayisyen, dayè ou pa ou pa ka tiye tèt ou pou tèt sa, menm si w te tande yo yo mete tout bagay salte yo de nou menm ayisyen de nou menm nwa but m pa oblije pè pou m di m se ayisyen of course m se ayisyen e m fyè dèske mwen se yon ayisyen peyi m pa gen òganizasyon yo pa mete tèt ansanm se sa k fè ke nou ka di peyi nou an ti jan degringole. Ah ouais, ok. Se nan sans sa, lè demwazèl la di m sa, m santi m ti pe wont. Desa moun nan pa tèlman pèdi tan jije sa w di a, li jis pran l pou ou, apre l gen dwa di, dèyè moun nan ba l manti, li pa ba l manti, li pa kyè. A wè, kounye a la, w ap fè bon bagay la la. Non. Mwen koute la. Mwen bo vizaj, mwen pran kouch tek chaje, mwen pran bay. E ki wè mba menm fè an yen serye menm non. Goumen m goumen pou m chache ti bay la m pase nan vizaj mwen. Non mwen konpwen moun nomal, mwen pa bezwen fè an yen. Wè moun Mwen nòmal la nan tout analize seri sesi bèl sa. pil se la menm si m konnen moun nan li ka mete sa li renmen sa ki fè l plezi gen moun nan li renmen lè l senp li pa mete ba yon pakèt ba nan vizaj li but poutèt ti Nan. tach m ka mete yon ba jis kouvri tach yo bò machwè mwen but m pa may moun nan mèt di gade jan figi l tou lèd li tou nwè tankou chabon dife la l fè live m pa kyè Okontrè, sa ap vin pèmèt nou fè m vin jwenn fanatik. Egzakteman. Mwen menm m wè si m t ap chwazi, s on fi tankou w mwen t ap chwazi paske m gen tan wè moun mwen chwazi a li pa li pa kouvri anba mwen sonje sa m di w la li pa kouvri anba yon pakèt kouch bagay. Sa k fè ou ka wè m parèt konsa se akoz m mete yon ti limyè tou piti pase li t an ti jan fè nwa, limyè ki anlè kay la li an ti jan fè defo. Ou konnen mwen men men gen moun ki gen dwa pa fyè, yo gen gwo bouch. Oh ya, m trè fyè pase gen moun yo oblije al bay pike sering mete bagay nan bouch yo pou bouch la ranfle. Vwala, e ou menm ou gen M pwala fyè men men. Oh ya, m fyè. Ou gen ou gen pwèt volè, ou gen gwo bouch, ou gen bèl bouch, ou mèt fè dyòl avèl. An nonm. Mèt mache fè dyòl avèl. E yon bout kave dèyè ou. An tou ka, mèsi. Anmweyy. Aba moun yo pa pale, gen lè pa gen moun ki pale. Gen ki be ta renmen di de mo tou. Se te yon plezi, sa fè m kontan pou m te ka pale avè ou. Pa bliye anvan ale, Kite ti grenn abòne an epi grenn like la. M gen yon lòt kont wi, but li pa twò popilè. Li toujou sou menm non an wi. W ap jis fè menm jan pou mwen. Se te yon plezi, sa fè m kontan. Dakò, mwen menm osi. Bye, pase yon bon aprè midi. One love, one love. Yes, I. Alright, merci. Yes, I. Bye. Mezanmi moun ki te anvi pale avèm yo nan eskize mwen. Si nou wèm add nou back m pa m pa jwenn repons mwen add on lòt moun. Oh sorry kokot. Si nou wè mwen add nou. tou asepte l menm si mwen fè yon 3 minit avè nou but m jis pa vle nou fè okenn jalouzi ok. Nan pa de repons, pa gen repons. Ou pa di maledve. Dakò. Pa k regle menm. Nan, w ap fè jèn djòl? Non, pa si tèl, pa si tèlman non. Se kraze. W pa bezwen won't di ou non. M pa bezwen won't di ou. Basi dèlè. E pa, e pa jis sa. Non, non kote kap, non, non, non peyi k fè fredi, ou pa gen, ou pa ka fè, ou pa ka fè jèn jan. A pa pa, e pa menm ti je non baz. Sou yon kote fredi kap koupe po, ou gen tan pou fè jèn jan, kilè? Bon. Tcheke pou sa frèm. Ou menm ba yo gen dwa jis Ou di jan fasil pou pou fè demwazel. Jan ou wè tout moun ap kriye a gen anpil moun ki ta renmen ki ap kriye konsa nou nan menm bagay la menm jan. Pou fredi an. Kijan fè nou toujou ap kriye pou fredi. Non men fredi a fredi a pa si tèlman finye son se oh fredi wi. Se kwa yo di nou menm nou sou sa tout tout gason chache madanm yo. Bon yo di jis sa men nou gen dwa si nou fè rechèch nou pa jwenn. Tèt chaje. Nou jis gen dwa nou chache yon gason nou ret pou kont nou. Anben chache yon gason mete anba vant ou. Siksè ki gen nan vi. Se sa k ap mennen. Non, sa k ap mennen, men e pa sa k ap mennen. Se pa tout moun ki renmen fonksyon sa a. I know, m konnen sa wi frè m. Se pa tout moun ki renmen li menm jan pou fi an tou. Èske tout fi k renmen bay fi avèk fi? Non. Bagay la gon. Mwen chak bon pou yo. Hein? Non mwen di chak moun renmen sa ki bon pou yo. Ba ka jije yon lòt ki ki pran direksyon. Ba ki se ba ki se ni m ba jis kritike yon moun ki fèl poutèt moun nan se chwal. Oui. Li viv ak sa ka pa l fè l plezi. Li pa fè l pou l fè sosyete a plezi li menm. Moun ki fè l la. Depi li ladan li jis jwenn feeling li epi se li ki enterese l li fè l. Wi. Ki kote w ap viv? Mwen Florida. Hein? Ah ok. Florida. Ou pa ah, wap pran fredi. Ou gen fredi la kounye la. Ya pa tèlman grav menm jan kote ou ye a non frè m. Ah nèj ap tonbe tout bagay. Florida. Non non pa vrèman fasil. Florida pa vrèman gen nèj. Wap boure kò a tout tan. Pou mta mpa ta kem ka pou bay mpa renmen yon bagay konsa. Lè wap mache a ti rad sen pou sou ou non mal epi se maten pou wap leve nan tèt rad la. Nan fòm wi. Kòm ou yon fòm, fòk ou bese radyo w la pou w ka tande m. M desann li, m desann li. Wi pitit mwen anfòm. Piyo pa di konsa. Di nèg mòn ou an. Bay moun moun pou ke frekan wi. Di nèg moun ou an desann, desann radyo a. Nan, e mwen desann. Ah ok. Ou konnen e konsa yo foksyone yo menm. M desann li. Yo pa pale men yo depi yo tande yon moun ap pale yo ta renmen koute. M Facebook mwen menm se sa senpman e sa senpman yo fè. Fanm kòm gason. Fanm kòm gason mwen m pè yo sou Facebook la. Se zinc deyo. Bon mwen m pa konnen koman bon anpil gason yo ta kite sa pou fi men gen gason yo mwen yo renmen zen pase fi. Pase medam yo. Ooh gason yo renmen zen pase medam yo depi w wè yo moute Facebook lan la se sou zen yo kanpe ou gade ou wè medam yo se yo menm gason sèlman w wè kap ekri anba live yo kap joure. Mhm. Epi epi yap joure ankò, yon fanm ankò yap joure ankò.